Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon m te di ke m pa tap pale non jodi a paske vwa poko fin bon e nou nan stad de rekiperasyon ben ekoute Gen telman ti zen anba raje a mezanmi nou konnen se grenn chanel ebyen kap pote tout sa kap pase anba raje a pou nou se pa selman sa kap pase tout la repiblik konnen men sa kap pase ou pa konnen an li konn pi plis e li konn gen plis enpòtans ke sa kap pase ou konnen an nap pati avèk enfòmasyon sila genyen yon polisye ki fèk tonbe. nan zòn baryè fè, m te panse se te okap wi lè moun nan ban mwen enfòmasyon sila men baryè fè a li di m konsa se lè ou prale nan zòn plenn nan tankou Duvivye ou pase pa kafou vensan epi avan ou pran Duvivye se la baryè fè a li ye ebyen se konsa li menm li ban m enfòmasyon epi yon endividi mal entansyone ouvè kout bal sou yon polisye ebyen des hommes armés dans la zone mete ansanm avèk popilasyon an Yal chache bandi sa a, yo touye l epi yo mete dife sou li. Moun ki voye foto sa a ban mwen an, li di m li t ap fon jan kanmenm pou eseye fè foto polisye a men se anpe difisil, trè difisil donk il ne peut pas risquer, vwala poukwa se sèlman foto endividi a mwen jwenn. Nan kisa l te avèk polisye a? Eske l te al dèyè fè zam sou polisye a? Eske li ta pral fon kou polisye a te parèt kòm yon eleman jenan pou li? Ebyen misye bang bang nan lestomak polisye a epi misye vire do l ale l konprann ke tout è fini. Non, tou nè pa fini paske le krim pafè sa n egziste prèske pa an Ayiti. Men sa n egziste pa a letranje. Ebyen se konsa misye li menm li pèdi lavi li. J'ai la photo du mec ki li menm k ap boule Anba dife. Sa se premye enfòmasyon ke nou pote pou jodi a mezanmi sin pat konn tande vwa nou tap di sa se pa vwa RL prod la non paske nou wè vwa pa bon menm men nou fè yon maksimòm efò poun kapab pote enfòmasyon yo pou ou. Gen yon dezyèm videyo yo voye ban mwen, m panse ke map gen chans poum moute. e pwochènman sou chanèl la pou m kapab ba nou enfòmasyon sou videyo sa yo. Kisa yo ye? Se 2 mò ki atè a, men moun ki voye videyo a ban mwen an, mwen mande l eksplikasyon, li di m li pral mande moun nan, li ekri moun nan, moun nan poko ba l repons. Men m ap gen pou m vini pi devan pou m ba nou eksplikasyon sou videyo sa a, epi aprè m ap kapab pataje li ansanm avèk nou. Gen yon depite nan senkantyèm lejislati la, ebyen vòlè manyen misye fò. Alò bandi, ensekirite a kontinye ap vale tèren nan peyi an. Maten an, maten 26 jiyè a, ansyen depite Gran Gwav la ki se Jean Marcel Luméran, pandan l ap mennen madanm ni al travay nan primati ki sou wout Bisantnè a, li te sou yon Prado ane 2018, bandi yo ale ak zam li. Zam li te resevwa nan palman ayisyen an, yo ale ak tout pyès li epi bous madanm li. Ansyen depite Jean Marcel Limeran te nan gwoup dè palmantè endepandan sa yo rele GPI a. Lòt enfòmasyon n ap kontinye pote ba ou sou chanèl la se ke gen yon desizyon ki apèn sòti men desizyon sa nou pral fè emisyon sou li. A wè! Desizyon ki di sanble. Yo pa ta dakò pou ankenn polisye pati kite peyi a san otorizasyon kòmandan an chèf lapolis lan. N ap gen pou n fè lepwen sou kesyon sila. Genyen Asalòs. Nou konnen depi misye fin antre nan manman blan yo, nèg sa a vin gen yon notoryete medyatik anraje. Misye gen yon notoryete la sou rezo sosyo yo. Ebyen apre Edo Zeni fin bay misye senkant mil goud, Ebyen, anpil lòt moun vle anbwate le pa. Alò se pa yon pwoblèm, sa fè peut-être du bien a Asalòs. Nou wè mayo nèg yo enprime ki ap vann o non de Asalòs. Ebyen gen yon lòt konpayi ki fèk fè Asalòs kado yon chèk de 4000 dola ayisyen. Trè byen, paske misye te riske, ebyen y ap peye li pou sa. Enfòmasyon toujou nap pataje avèk ou nou konnen te gen dechoukay okap nan Valerio Canez se sa ebyen genyen 9 prezime volè materyèl ebyen nan Valerio Canez lapolis mete yo anba kòd se an flagran deli lè 9 pèsòn se Joseph Stevenson 26 an ki abite nan Madeline Wislen Philenor 30 an li abite nan Trou du Nord. Li abite nan Madlin. Donk se 9 moun sa yo, yo arete pou prezime volè. Nou gen yon ti videyo tou piti nou pral pataje avèk ou. M gen enpresyon chak dosye li yo menm preske konstitye yon emisyon pou kont yo. Men nou konnen vwa pa fin twò bon. Nou pral gen pou nou pale pi souvan. E lè n fin anfòm nèt, petèt a pati de demen kwa, genyen yon enspektè ki tonbe. Enspektè Gabriel. Guillaume, kòmsa, ki se responsab antèn polis anba mòn kabrit la li jwenn lanmò li pa bal e bò kote endividi yo pa rive idantifye. Sa pase yè a 2 zè nan maten. Donk vous imaginez ke anpil nèg ap tonbe, anpil nouvèl anba pay la, men nou menm nap chache nouvèl poun kapab pote nouvèl ba ou. Nap kite w avèk Yon reyaksyon, alò se 2 reyaksyon olye de youn, reyaksyon Senatè Patrice Dumont li menm ki move kou kong pa rapò ak enjerans kominote entènasyonal la, o pwen ke li di lè li te piti, granmoun nan zòn nan te konn reprimande l men yo pa t konn bat li. Sa vle di, sa ameriken fè la se kòmsi li antre nan peyi a, li vin bat moun. Donk, ameriken vin fè yon enjerans grav nan zafè entèn peyi Dayiti. E pi ya la pozisyon d'Edouard Paultre, yon pozisyon ki plis asoupli, kote ke li ta swete ke lè yap eseye jwenn solisyon ak pwoblèm yo, e byen pou kapab jwenn solisyon ansanm avèk tout sektè, donk reprezantan Daniel Foot ki li menm nan peyi Dayiti, m panse misye foutbòl li te vin jwe, bon se reprezantan Lèzetazini, peyi a gen prezidan, nèg ki pa konnen peyi a gen prezidan, e byen peyi a gen prezidan, prezidan peyi a rele Joe Biden. N ap tande Patrice Dumont ansanm avèk Edouard Paultre. Prezidan lan ba li plis responsabilite. Men, gen yon lè se te Merten ki te vini. Apre sa, se te Madam Chang ki te vini. Apre sa, vin genyen, m bliye ki lòt ankò ki te vini avan mesye Foote lan. Donk, un de plus. Pour faire quoi? Mwen menm, mwen menm m pa bezwen e mwen leve se papa a manman m ki leve m. Granmoun nan katye a gen dwa rele dèyè m. Men m pa, lòt moun pa janm bat mwen ke papa a manman m. Avèk pwofesè m evidaman. Malerezman te gen afè bat nan nan nan lekòl epòk mwen te lekòl. Men, lè gen yon pwoblèm nan fanmi m, papa a manman m regle kesyon an. Yo ka rele yon onk mwen, yon donk frè manman m, frè papa mwen, epi kapab genyen konsèy de famiy. Men l pa kapab yon zanmi etranje. Ou konprann? Mwen menm, mwen kwè vrèman ke m se yon granmoun. Lè m di mwen an, Ayiti se granmoun. E ke se li menm pou ki rezoud pwoblèm nou. Fayit enstitisyonèl ki genyen nan mitan Leta a, e okenn enstitisyon yo, yo pa ka fè travay yo. Se nan kontèks sa a ke yo voye Daniel Foot. Men, egalman, yo voye li nan yon kontèks egalman kote sosyete ayisyèn nan, keseswa pati politik yo dans leur ensemble, keseswa sosyete sivil la li menm nan dinamik tout sektè yo, yo mete ansanm pou yo chèche on solisyon ayisyèn a kriz kap travèse peyi nou an. Ce qui veut dire que Daniel Foot li rantre e mwen kwè ke youn nan premye bagay egzèsis pou l fè se pou ke li rete li gen on grann li devlope on grann kapasite dekout Sa se yon premye bagay ki kapab bon pou misyon sa ke l vin akonpli. M pa konnen ki sa l ap chèche egzakteman. M renmen wè nou anpil lè n ap voye pye konsa, lè blan vin ap fè enjerans n ap voye pye, men nou pa janm vle chwazi fè afè nou an lòd pou blan sispann voye pye. Wi, si n te mete tèt nou ansanm pou n te viv, lè gen yon pwoblèm nou eseye rezoud li, blan pa t ap voye pye. Lè w gen madanm ou lakay ou, vire tounen, nou nan zen, n ap pede goumen, voye kout wòch sou katye a, moun ap foure bouch nan koze nou. Men lè w gen madanm ou nou gen yon ti pwoblèm, se nan kabann nou jere sa. Moun ap janm konn afè nou. Antouka mèsi mesye. Kontinye fè komedi politik. Se te yon plezi pou n te avèk ou. Kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila a. Epi priye pou nou pou ke vwa a vin nòmal. Pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Pi aprè kès kon di? A la pwochèn!